Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir d'entrer la KO pour capable poter une nouvelle émission. Déjà très bon week-end à notre compagnie et je pense que ça va aller pour les gens qui adorent Donk li pote menm non ke ansyen chèf polis lan ki se Léon Charles. Li gen yon frè li ki rele Saturne Charles. Li se pitit Lé Charles daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Donk fanmi li genyen yon lyen avèk ansyen prezidan Michel Martelly. Men Léon Charles se daprè. Toujou enfòmasyon yo, Ben se yon move grenn. Misye ta sanble touye anpil moun nan Senlwi. Il aurait tué son frère. Li touye yon dam ki rele Viya ki te nan pwosè tè ak papa l. E li ta sanse touye anpil bèt pou sitwayen yo tou paske misye kapab rete yon bon maten epi l rale zam ni l kòmanse touye tout sa li jwenn sou wout li. Donk, c'est un criminel sans pitié. E le pire se ke yo pa ka arete misye. Anplis de sa, se li menm ki ap arete moun mete nan prizon paskil a le pouvwa. Fò m di nou ke sitwayen sa te nan tribinal ak yon lòt sitwayen. Yo te devan jij. Epi devan jij lan, li pwofere yon menas a lega de sitwayen an pou di l ke imedyatman. Yo sòti, l ap fizye l. Yn è aprè, bang bang bang, li touye sitwayen sa a. Sitwayen li touye a rele Klodi. Misye se chofè kamyon, donk anpil moun nan zòn nan konnen misye. Fòk m di nou ke krim sa a vrèman revòlte anpil sitwayen ki ap viv nan zòn nan. E le pire dans tout ça c'est que. Lapolis, daprè enfòmasyon yo toujou, ap manje bwè ak misye. Gen yon ti pwoblèm ki genyen o nivo de Sen Lwi di Nò la. De polisye ki yo menm kantone nan komisarya lòt bò a, ebyen yo sanse nan fason aji yo prèske bay fe vè. ak anpil bandi. Poukisa yo fè sa? Ebyen eh se paske lavi yo enpòtan tou yo menm. Paske si yo kanpe fas ak bandi, ebyen eh yo kapab pèdi lavi yo. Se nan sans sa, anpil polisye oblije afiche yon konpòteman lese ale. Yo oblije gen bagay kap pase yo chwe je sou li. Yo menm fè kwè bandi yo konnen, ben ekoute, vouzèt chèf, nou mèt fè sa nou vle, aji jan nou vle. Donk sa vle di. Se yon pwoblèm paske ou imajine kelken ki pran plezi a komèt krim, ap touye sitwayen ki reprezante yon veritable menas pou lè jan ki abit laba e ke lapolis li menm oblije antre nan yon sòt de konplisite avèk li sinon e afiche yon sòt de pasivite e byen. pou kapab pèmèt ke yo menm tou, ebyen eh vi yo garanti. Ay, se tout afè paradoksal sa. Men an tou ka fòm di nou ke, sitwayen ki li menm voye vòys sa ban mwen an, swete pou ke otorite nan tout peyi an kapab konnen sa kap pase o nivo de Senlwi di Nò e pran an kont revandikasyon sila. Bagay yo anpil. Nap kite Senlwi di Nò. Nou prale nan lòt Senlwi an ki se Senlwi di Sid tankou jan m te anonse nou sa talè a. Baby, ensi koni, se non yon jenn gason ki resevwa plizyè bal jedi pase a nan zòn Sen Jòj, twazyèm seksyon Senlwi di Sid, zòn anba mòn. Li te anviwon 3 zè 25 lè nouvèl la gaye nan tout zòn sa. Baby se yon Jamayiken ki t ap viv nan lokalite ki rele. Ma. Selon temwanyaj moun ki tap viv aksyon sila, ekoute, 3 jenn gason a bord d'une moto louvri bal sou Baby. Konsta legal, jij de pè, Eloi Eloy, revele ke Baby resevwa anviwon 4 kartouch, 2 nan katouch sa yo al loje nan kran ni. Se premye fwa! Jan de zak sa yo fèt nan Senjòj. Lapolis ak lajistis nan Sen Lwi di Sid pa an mezi pou frennen zak sa yo ki, m ta kapab di, pa sispann mete kè sote nan zòn nan. Hey koute, yon sitwayen, plizyè nèg parèt sou moto epi yo bang bang bang. Gen anpil kesyon ou kapab poze tèt ou. E lè map gade foto a m wè anpil tatou sou sitwayen sila. Zòn sa a konn gen dil anpil. Eske se yon dil ki mal pase? E kant ou di Jamayiken aparaman ou deja wè idantite li. Sa ta kapab rive tou se te yon pezible sitwayen ki te kapab gen yon ti pwoblèm ansanm ak nèg yo. Sa ta kapab rive tou se de nèg ki kab konnen sitwayen sa te gen yon kòb sou li ebyen yo menm yo vin pran l. Donk otan de kestyon okel. M ta kapab di lajistis ta kapab enterese. Brèf, kounya la genyen, tande byen wi, Pierre Dieumédor, daprè enfòmasyon, daprè sa ki ekri, paske mwen pral di mo pa m tou, misye se ta manm enfliyan gang 400 Mawozo. Li jwenn arestasyon li nan Mirbalè nan dat 26 me 2022. Dieumédor se youn nan moun ki te tradui pou Lanmò San Jou lè yo te kidnape misyonè ameriken yo, se te nan dat samdi 16 oktòb 2021, Dieumédor t ap jete l pou ale Sendomeng. Tande byen, sa ka rive ke se yon sitwayen ki li menm. gen apartenans ak gang 400 mawozo. Men ekoute, imedyatman lapolis li menm bay yon enfòmasyon, fòk nou pa kouri di wi amèn. Men konsa tou, se kapab verite. Eske nou konprann? Se sak fè gen anpil bandi, depi bandi a moun pa konnen l, m pa fasil mete foto l. Paske dèfwa yo gen dwa arete yon moun, yo mete yon chaj sou li, epi sa w tande a se sa. men sa ta kapab rive tou. Se yon manm 400 Mawozo. Konprann byen. Men kounye a la, gon bagay pou n konprann. Pou ki sa l t ap kite Kwadèboukè? Pou ki sa l t ap kite zòn li an? L ap antre an Repiblik Dominikèn pou ki rezon? Eske se apre entèwogatwa li fè konnen ke li fè pati baz 400 Mawozo? Eske se apre entèwogatwa Li di ke se li menm ki te tradui pou lanmò san jou lè yo te kidnape misyonè yo yon mannyè pou ta kapab aleje pèn li. Si wi, ebyen, konfirmatif. Eske nou konprann? Paske gon bagay pou konprann nan dènye tan sa yo m ta kapab di zòn fwontalyè yo e menm la Repiblik Dominikèn m ta kapab di li tounen yon sòt de repè pou bandi ki bezwen al fre tèt yo. Bandi ki poko gen gwo non. Bandi ki ap fè krim men kòmsi lasosyete poko konn non yo, yo poko gen avi de rechèch dèyè yo. Brèf, pandan nou nan Repiblik Dominikèn nan, fò m di nou ke genyen yon fenomèn k ap grandi la a e ki deja pran pye. Poukisa m di k ap grandi? Ki deja pran pye paske nan afè vòl la, li pran lari nan Repiblik Dominikèn. Men sof ke, raman gen yon moun ki mouri nan kestyon vòl, nan kestyon brakaj. Si w fè rèd, ou kapab mouri. M ap gade pou m wè gen yon ti kote, malerezman, yo pa voye non kote sa pou mwen, se an Repiblik Dominikèn kote plizyè sitwayen chita y ap bwè. Epi gen plizyè lòt sitwayen ki parèt, zam alamen, anpil nan yo, epi yo lave zòn sa a nèt. Kounye a m gen yon ti konsèy m ap pote pou anpil Ayisyen ki ap mache an Repiblik Dominikèn. Lè nou an Repiblik Dominikèn, evite pyès ki enpòtan yo pou nou pote yo swa nan yon valiz oubyen nan yon lòt materyèl, nan yon lòt objè kèlkonk. Li ta evidan si w gen paspò w, ou mete l nan pòch ou. Epi si nèg la brake w, bon w bay kòb, paske nèg yo tèlman mechan. Yo konn brake w, ou bay yon valiz ki gen tout dokiman w ladan l, epi yo pran l, yo ale avèk yo arive kèlke pa, epi yo fouye l, epi pyès ki enpòtan yo gen dwa pran yo jete l yon kote. Epi apre de twa jou, w ap gade pou wè, ebyen, gen yon moun ki poste paspò a ki di li jwenn paspò sa tèl kote, Donk, mèt li kapab kontakte l pou jwenn paspò a. Konsa tou gen moun ki gen dwa wè l ki pa menm pase bò kote l paske yo pè pou yo pa gen pwoblèm. Eske nou konprann? Donk, m panse ke se yon konsèy salitè mwen ba nou. Un homme tombe sous les balles assassines. Kwadèboukè, le vandredi 27 me 2022, gen yon polisye ki fè pati udmo, misye tonbe anba bal bandi. Fò m di nou ke genyen 2 enfòmasyon ki ap sikile pa rapò ak dram sila. Gon premye eleman enfòmasyon ki ta fè kwè ke non sitwayen sa se Aneus Ketcham, men misye ta sanble tonbe anba bal nèg 400 mawozo sou pretèks ke ebyen misye konn nan cha ki rele Magalie a. Gen yon dezyèm eleman enfòmasyon ki ta fè kwè li ta detache ansanm avèk majistra Kwadèboukè a. Brèf, fò m di nou ke sa ki enpòtan an, se ke bandi yo depanse anpil lajan pou kapab mete antèn sou m pa konnen kèlkeswa moun nan. Sa kapab rive ke yo bezwen touye yon moun. yo mete antèn sou li. Sa kapab rive, yo annafè ak yon polisye yo bezwen desann li, yo mete antèn sou li. E pou fè sa, m ta kapab di, yo mete yon fòt sòm darjan deyò. Nèg yo pa pè envesti, si yo bezwen pete tèt yon moun, pou yo mete 2, 3, 4 mil dolar ameriken deyò. Yo pa pè fè sa. Donk se pou m di nou ke. Depi w konnen w se yon polisye ki konn met pye w nan operasyon kont gang, fèt gaf. Fèt gaf. Menm lè w te anndan yon cha, ou kagoule, fè anpil atansyon. Paske sa kapab rive, yo kapab antre nan sen w, konprann wi sa m ap di a, epi depanse yon bon valè lajan pou kapab jwenn enfòmasyon sou ou. Epi sa w tande a la a, ebyen lavi w an danje. Enben se konsa sitwayen sa li menm li tonbe. Ap gade mwen misye sou avèk yon jile par bal. Donk nèg yo asasinen misye ak bal. Se kòm si son nèg yo tap chache byen lontan. Genyen yon kazèk nan seksyon kominal Bèl Fontèn nan Kenskòf. Misye tonbe tou. Sanginè rache misye. Tèt chaje mezanmi. Yo rache misye ak manchèt lakay li se te jedi 26 me 2022. Son non se Dufresne Remilus. Misye pase anpil mati paske nèg yo te a baton e ak manchèt. Men fòm di nou ke genyen 2 nan nèg yo ki jwenn arestasyon yo, men popilasyon an li menm pa t vle kite yo ale konsa, popilasyon an te pran yo e yo touye yo. Donk yo pase nan menm wout ansanm avèk kazèk la. Peyi Dayiti m ta kapab di se krim an plen jou. Tout kote se krim pa gon kote ki eparnye Ebyen bagay yo rèd Nou pral kite w men nap kite w avèk 2 ti bout video epi yon voice E nan ti bout video sa m ta kapab di sa dure 6 segond Sa pase nan pòs machan. Nou wè nan ki nivo dlo a monte? Sa vle di. m ta kapab di sou le plan anviwònmantal, nou son peyi ki parèt trè frajil depi dè zane. M ap mande tèt mwen kesyon, si lanati vle poze nou bon kesyon an, èske n ap kapab reziste? Brèf, piske se wikenn, pa bliye nan emisyon m te fè dènyeman an, m te bay chans pou ke ebyen moun ki nan peyi etranje yo kapab degaje fristrasyon yo sou chanèl la. Nou pa bezwen pale anpil e deklarasyon kapab dire anviwon 2 minit, ebyen se le tan pou n kapab tande 2 revandikasyon sitwayèn de moun ki yo menm swa Sendomeng ou nan peyi Etazini. M ap salye tout medya an liy yo e tout platfòm ki pral fè mesaj sa pase. Se yon mesaj de konsyantizasyon e sansibilizasyon li ye. E pou nèg ki chèf gang nan peyi dayiti, ki gen yon gwoup gang y ap dirije oubyen ki ap fè mal oubyen k ap touye, k ap kraze, k ap brize, k ap kidnape, pou nèg yo, pou nou pran yon ti brek, bon m pa p di yon brek jis pran retrèt nou, pran retrèt nou paske mwen menm antanke sitwayen si mwen pran pa de responsablite m pou m fè mesaj sa pase se paske. Mwen wè bagay yo kritik mwen vle kontribiye tou. Ou menm ou gen kontribisyon paw pou fè tou antanke gang pou di ke map fè sa lontan, map touye, map kraze, map brize, map aji antanke animal lontan e li lè poum pran retrèt mwen. Sim pa pran retrèt mwen plas mwen ap yon sèl kote se anba tè. Paske anpil dè fwa e menm animal lan ki nan jeng lan. e li reflechi. Banm pran egzanp yon animal ki reflechi kòm tig. Lèl nan jeng lan tig lan grangou li gade tig parèy li an li pral touye tig parèy li an li pral manje tig parèy li an. Li chèche yon lòt animal oubyen li fè sal gen poul fè poul bay tèt li manje. Donk, sa se yon jijman, sa se yon konsyans, sa se yon sans ki kay animal la. Se yon minimòm kanmenm. M ret kwè ke menm si m wè n ap aji jan n ap aji an, m ret kwè ke si se nou moun, byen antandi m wè nou kòm moun, imaj lan bay kòm si se moun nou ye, m ret kwè ke, nou ta sipoze gen yon minimòm konsyans, yon minimòm bon sans lakay nou. E m ap di yon gwo kout salitasyon ansanm avèk staf RL Prod yo. E an Repiblik Dominiken nan moman la nou menm n ap travèse yon move sitirasyon ke ou gon papye yo ba ou, w al renouvle papye a, ou poko jwenn, yo poko rele w pou al chache orijinal papye a, yo jwenn ou ansanm avèk li, yo mete w nan kamyon an. E sa k pi di a, yo frape pòt kay ou, ou pa reponn, yo bay pòt lan yon kout pye, yo antre. Yo pa bezwen konn kòman w te ye avèk kòman w pa ye, yo antre anndan kay la sou ou. E maten an, yo pran telefòn yon patnè, yo pran kòb li, e lè yo fini, l ap pale, yo bat limit sou li. Yo pran ata menm moun gwo vant, Men, bagay la vrèman di pou nou pa bò isi, e l di pou nou pa rapò de imigrasyon, de jan y ap maltrete Ayisyen, de jan y ap fè Ayisyen pase mizè. E Ayisyen an ka kite isit, l al lakay li, se yon lòt mizè, se yon lòt tribilasyon li pral pase. M swete w fè sa pase.